Mezanmi jwèt la gate. E fwa sa a, si polisye yo kenbe jan y ap kenbe a, jan yo prale a la a, nou sou wout pou n jwenn bout gang Vilaj de Dye yo, nou sou wout pou n rale yon souf avèk nèg ki bloke rantre Sid peyi Dayiti a. Kisa bagay lan ye? Gen yon gwoup polisye ki fè konnen yo pare avèk ou san deje lapolis Frantz Elbé yo pare pou yo jwenn bout nèg Vilaj de Dye yo. Yè swa byen ta, li te ozanviwon de dizèredmi pral nan onzè, anpil enfòmasyon ap rive jwenn nou kote genyen gwo mouvman, genyen gwo tansyon ki ap mennen nan paraj Vilaj de Dye. Nan yon ti moman, m pral fè w tande Dènye entèvansyon polisye snaypè Kiyèbwa li menm se youn nan polisye ki pa janm mete dlo nan bouch li pou l denonse tout malpwòpte k ap pase andedan enstitisyon lapolis lan, pou l denonse gwo otorite andedan enstitisyon an ki, nan konpòteman yo montre yo se alye, yo se patnè, yo se zanmi gang k ap teworize, k ap touye pèp lan, ebyen polisye sa yo, yo pare pou yo mete pye yo atè e pou yo pote rezilta pou popilasyon an pou peyi an nan kesyon izo ki okipe rantre sid peyi an ki kenbe matisan an otaj depi yon bon bout tan. Yon lòt bò, malgre nou konstate genyen politisyen nan moman an la ki pa pè pa krent ap fè figi yo di, pran mikwo laprès pou yo chèche bòykote mouvman bwa kale pèp lan, ebyen Moun onavil yo di jamè, jamè mouvman bwa kale an lap kontinye. Yè nou aprann genyen plizyè bandi ki okipe onavil, nèg ke Jeff Canaran te al enstale pou kontwole zòn nan, ebyen Gen yon delegasyon ki gen nan tèt li Jen Mechan ki soti jous Kwadèmisyon ki al pote boure sou nèg yo. E m pral eksplike nou kòman dosye sa a fini paske nan moman an la se gwo panik ki genyen pa bò kote Jeff piske yo pèdi kontwòl Onavil. Genyen yon dokimantè mwen pral pataje avèk ou, sa ka rive ke w te wè l deja, men mwen genyen konfrè jounalis mwen, RL Prod, ki revoye, ki retounen m dokimantè lan, paske nan moman an la a, nou tande son klòch lan, gouvènman pouvwa Ariel Henry an deside pou yo mete kanpe yon CEP pou gen eleksyon ki òganize nan peyi an. M pral pataje dokimantè lan avèk ou e se okazyon ou menm ki pral gade dokimantè lan pou reyaji. Reyaji sou lòbèy sa a! Ou wè m di lòbèy? M ap pale de yon enstitisyon nob, m ap pale nou de Paleman peyi an ki tounen yon repè de bandi, ki gen yon pakèt zèfèyis ladan l. Ou pral sezi wè depi kilè oubyen depi ki dat konpòteman nèg sa yo ki andedan peyi an ki rele tèt yo senatè ak depite, depi kilè y ap kontribiye pou mennen peyi an kote l ye a la a? Depi kilè nèg yo ap batay antre yo pou pèmèt ke jounen jodi an se Ayisyen ki avèk on manchèt nan men yo, ki avèk gazolin, alimèt, ki pou ap chèche bandi, trake bandi, pou bay bandi bwa kale? Nou pral tounen sou dosye sa a, e tèlman gen enfòmasyon tou jodi an, yè gon gwo batay, gwo skandal ki pete ant ansyen minis afè etranjè lan, e m ap pale w de ansyen premye minis Claude Joseph avèk Edmond Beauchit ki li menm ki te anbasadè Ayiti a Washington. ki pouse se nou menm ki ap chèche jistis pou tèt nou, ki mete nou nan yon sitiyasyon se nou menm k ap defann tèt nou. Jodi an se vandredi 5 me 2023 e deja m ap swete w yon trè bon wikenn, veye kote w ap met pye w, prekosyon pa kapon. Si w poko abòne, Map envitew abòne ou sou tak 509 tout ayisyen konekte ou nan emisyon moun editoryal avèk Yanick deja map pwofite remèsye chak grenn zanmi ki di Yanick nan pwojè fèt dè mè lan fòk mwen la avèk ou fòk mwen sipòtew chak zanmi ki di mete non yo sou lis lan m fè tèt mwen yon plezi poum mete non nou paske m konnen pwomès se dèt m konnen e depi nou la depi nou sou lis la avèk mwen N ap ede m pou m òganize, n ap ede m pou m konkretize, pou m reyalize pwojè a. E ou menm ki vle patisipe avèk nou nan kad pwojè sila pou nou rive sipòte 100 fanm, 100 manman e nan okazyon Fèt dè Mè lan pou dènye dimanch nan mwa me an, e se okazyon pa w pou pran kontak avèk mwen e pou inisye, pou inisye e tout lyezon yo pou patisipe avèk nou, pou sipòte, pou ede ke 100 fanm sa yo jwenn on kichòy nan men yo, jwenn de kwa pou petèt yo souri nan okazyon fèt dè mè lan. E nou pap pèdi tan, nou pral rantre nan enfòmasyon yo paske jodi an, bourik la chaje anpil, anpil, anpil. Paske sa nap viv la andedan peyi an, li mande non sèlman pou nou chèche enfòmasyon, li mande pou nou retounen dan le pase, Li mande pou nou analize sa k ap fèt yo, men li mande tou pou nou kite Ayisyen konpatriyòt frè n sè nou yo reyaji. E jan mwen toujou renmen fè l, li toujou bon pou chak Ayisyen, chak moun ki santi yo konsène pa pwoblèm peyi an, chak moun ki santi sa k ap pase andedan peyi an preyokipe yo pou yo pale. pou yo pale, pou yo bay pwen de vue yo, pou yo bay opinyon yo. Yè mwen tap gade yon emisyon nan maten deba kote ke genyen ansyen depite Arnel Belizaire ki tal patisipe. Arnel Belizaire li fè konnen ke mouvman Bwa Kale an se yon mouvman vagabon. Moun ki nan lari yo, ki a manchèt yo, ki a gazolin alimèt yo, ki ap chèche bandi, ki ap trake bandi, Anel Belizaire asimile yo ak vagabon. Moun sa yo jou 24 avril, lendi 24 avril la, ki te chwazi defann tèt yo pa rapò avèk yon gwoup nèg ak zam ki te nan ti bis, nan kanapevè, pou al atake moun Debussy, pou al atake moun Pako, pou al atake moun Turgeau, Anel Belizaire fè konnen se vagabon yo ye. Ou menm nan moman an la ki nan emisyon an avèk mwen ki ap gade videyo a, kisa w panse? Eske moun sa yo, ayisyen sa yo ki nan lari an, ki ap trake gang, ki ap trake bandi, moun sa yo ki nan Kanaran ki ap chèche bandi, moun sa yo ki nan Debussy ki ap chèche bandi, moun sa yo ki nan Lyankou, ki nan Chandèl ki ap chèche nèg Xavier yo, nèg Luckson yo, Eske yo se bandi? Eske yo se kriminèl? Paske Arnel Belize, ansyen depite an, li trete moun yo de vagabon, li trete moun yo, li san lè trete moun yo de kriminèl, de bandi, paske li estime sa k ap pase la a se bagay vagabondaj k ap fèt. Se menm nèg sa yo Lè gang, lè bandi, lè kriminèl t ap touye nou yo, se menm yo menm ki te mete dlo nan bouch yo, se menm yo menm ki te rete t ap gade, se menm yo menm olye yo te chèche, olye yo te pran tout dispozisyon, paske yo te nan opozisyon, olye yo te ralye yo ansanm pou yo chèche yon solisyon avèk pwoblèm peyi an, ondirè se yo menm ki t ap mete gaz sou dife an pou entansifye aksyon bandi yo pou entansifye dega ke nèg ak zam ap fè nan mitan popilasyon an. Jounen jodi a, on pèp ki swaf jistis, on pèp ki swaf sekirite andedan peyi l, ki deside se pa t ni nèg politik, se pa t ni Andre Michel, se pa t ni Mateli, se pa t ni phtk, se pa t ni Lavalas, se pa t ni XYZ, se pa t ni Ariel Henry ki te pran inisyativ. Pou mete yo nan lari. Se yo menm ki te santi yo fatige lè bandi ap vin ap vin pran zòn yo, ap vin rantre lakay yo, vyole pitit yo ki te santi yo fatige ki te pran lari. Jounen jodi an, nou pa tande n pa ap trete moun sa yo de vagabon. Bon ba Anel Belizaire di ki atire atansyon m, ki kapte atansyon m. Anel Belizaire li fè konnen ke si w bezwen libere peyi an, se avèk zam pou nou libere peyi an. Fò entèlijan wi pou w konprann jan de deklarasyon sa yo. E jan l pale a li fè konnen se li k gen kontak, se li k gen moun, se li k gen relasyon, si nou bezwen zam li ka fè nou jwenn zam. Donk poze tèt ou kesyon, poze tèt ou kesyon, èske dcpj ap fè travay li nan moman sa a sou modèl de deklarasyon sa yo? On pakèt zam ap antre andedan peyi a nou pa menm konn kote y ap sòti. Majorite sòti Etazini se vre, men rès yo? E rès yo? Nou pa menm konn kiyès k ap fè yo rantre prensipalman, paske ons fanmi yo nou pa janm konnen yo. E gen moun nan Leta, gen moun nan sosyete sivil. Donk la w ap konprann ke lè Anèl Belize ap trete moun yo de vagabon, l konprann sa l ap fè a. Li konprann. Li konprann paske l ap dezoryante mouvman an epi pou li menm pou vin pou l vin akapare l. Kòm se ak zam nou ka fè mouvman an, kòm se sesi, kòm se sela, yo gentan wè tout fason mouvman an te ka fè, yo gentan kouche lakay yo sou kabann yo a madanm yo, gentan planifye kòman yo ka fè mouvman an. Jis paske yo bezwen entènasyonal lan foure bouch pou kraze l pou yo ka di se zak teworis, moun avèk gwo zam fannfwa ap batay, ap sikile andedan peyi an. Li pa yon sekrè pou pèsonn kè Anel Belizaire tout tan gwo manifestasyon l avèk gwo zam fòn fwa l nan men l. Kès ki janm poze l kesyon? Se la nèg yo bezwen kraze mouvman an wi nan men pèp la. Bon, ban m fè nou tande Anel Belizaire ki li menm ki t ap entèvenu n ap genyen plis detay e kite yon ti kòmantè pou li wi paske mwen menm m renmen sa fò nou kite kòmantè pou li. An nou tande. Bwa kale se fenomèn vagabon ke l ye. Ou nèg ki vle fè peyi gen grenn nan mounda l ou pa ka antre nan bwa kale. W ap met grenn nan moun w ap jwenn yon ekip nèg ki panse menm jan avè w ki vle libere peyi an pou n pran zam pou n al libere pèp. Pèp pa janm libere pèp. M tande nèg ap pale kaka ap di bwa kale se solisyon manti se vagabondaj li ye. Kèlkeswa jan w wè Morvan a Tete ap pale se voye monte l ye yo pa gen nivo se sa k fè y ap reflechi jan y ap reflechi a. Si w nèg vle libere peyi an, fè menm jan avè m. M pa gen kòb men m gen relasyon yo Nikaragwa. N monte, n al chache zam met nan moun la, n moun vin libere peyi an. Paske se nou k gen grenn ki pou panse pou peyi. Se nou k gen grenn ki pou goumen pou chanje kondisyon de vi pèp la. Mwen menm, m gen moun Nouyòk. m konn sa pou m fè se ke Teriel se zanmi m e l toujou di se zanmi m li ye li pa janm mete l nan pozisyon pou m vin advèsè l e m pa ta renmen l vin advèsè l men misye konnen m gen madanm m gen zanmi m gen frè si l ta mete l nan yon pozisyon m konn kòman pou m pran supina kont Teriel te ye nan Nouyòk se ke mwen moun k ap voye monte ki pa t al lekòl ki kite enbesil k ap alimante yo m pa gen pwoblèm men l toujou konsidere se zanmi m li ye se yon ti frè ke l ye pou mwen li toujou mete l nan pozisyon m respekte sa. Lè lap di lèm te nan prizon kòmanl te kenbem a mikro a wi l te denonse tout nèg kap fè deriv. Pa gon kote nan mond lan pou janm jwenn lapolis met tèt yo a sivil pou rezoud oken pwoblèm peyi. Premyèman, polisye dan le mond antye se sèvitè oun kategori de moun nan sosyete a ke l ye. Se sak fè w wè tout sa mache Yo toujou gon kò ki siveye sou lòt kò. An Ayiti, tout tan ke nou pa fè yon lit ame jiska la prise du pouvoir, nou pap janm sot nan sa nou ye a, paske lapolis nasyonal pa ka libere peyi a. Premye bagay ki fè sa. Polisye ki gen volonte yo, yo se dè viktim de otorite ki anndan lapolis la. Pa bliye depi konbyen ane map di nou jodi a lapolis la pa gen kòmandan ankò, se direktè ki gen kounye a. Yn fwa ke nèg yo tonbe nan dilapide polisye onèt yo, wap wè tout moun serye yo kòmanse kite lapolis la. Ou pral di m yon enstitisyon konsa nèg yo transfòme ok an gwo konpayen de sekirite, nèg ki konn travay ki konn sa poul fè pou djòb li an, depi ke kòmandan an pa dakò avèl li sakrifye l paske se timoun li yo paka bat li, swa w voye l non lye ou fè l kite inivèsite l oubyen lè l pran pozisyon ou fè konplo a komisè gouvènman pou envite l. Di m ki solisyon ou pral jwenn ak yon seri de moun konsa. Mètnan, Depite Belizaire, Bwa Kale, epi bandi yo menm yo klè sou kesyon an donk yo pran sèvis yo pap kanpe, kwa fè an mètnan? Non, mwen m te toujou di l dè l depa a e men zanmi m la Louko Désir ou k toujou ban m mikwo sa pou m pale. Eske m pap toujou di lè nou mete tout nèg a zam nan menm kategori an se pi gwo mal n ap fè ak peyi a? Louko Désir, nèg isit pran mikwo pou yo detwi tout pitit peyi a k sanble avè yo. Bwa kale m dwe pou mouvman vagabondaj se pou detounen atansyon popilasyon an sou malpwòpte Ariel ap fè nan figi moun la. Baldo, poukisa menm lè tout batay ki genyen nan Site Solèy, pa janm gen kidnaping nan Site Solèy, pa janm gen kidnaping nan Lasalin, pa janm gen kidnaping nan Ba Bèlè, poukisa k fè ke ou pa janm jwenn. Yon seri de moun kap ale di mesye nou wè fòk nou fè yon jan pou kategori de moun sa yo pa tonbe nan kidnaping kisa n ka fè sa se 1 dezyèm bagay ki genyen pouvwa sa a te di se paske nèg twazyèm avni ap goumen antre yo se sak fè ke leta a pa ka aji nan zòn yo a men yo prèske genyen 9 mwa la yo pa goumen antre yo èske leta pran responsablite pou wè prezans yo jodi a mwen map toujou di l louko dezir se yon seri de jenn gason ak jenn fanm ki gen konsyans. ke bagay yo paka kontinye konsa poun met tèt nou ansanm louko nou ka mouri avann de libere pèp la men poun met grenn nan moundann poun goumen poun retire peyi a nan sal ye a la tout tan se pou yon lit ame ki fèt jiska la priz di pouvwa se demagoji sa yo kap fèt louko nou fèk ka gen peyi nou ki ajenou nou pap sot ladann paske louko louko avan ou voye depite ale e mèsi ou banm met yon ti presizyon. Banm di w ti pawòl. Mwen tou fini pou Anelka konpri. Rapò ant, rapò, mwen menm mwen di, kòm ou sot pale la ou di afè pa w, mwen menm mwen di, mwen pou yo ame tout popilasyon an. Se pozisyon sa. Se pozisyon la klè. Li klè. Mwen mande pou yo ame, si pouvwa, otorite, yo tout bon pa gen konivans a bandi. Yo tout bon konprann ke popilasyon an bezwen, pa gen nèg a gwo zam k ap kidnape l, touye l, vyole l, rache l ankò, Nou pou ame tout moun e lè yo ame tout moun se yon bagay k ap fèt pa leta legalman oubyen lòd la bay chak nèg ki gen kòb yo yo ka achte zam yo paske menm nèg m tande nan radyo ap repete yo bay yo bay nèg yo chita ap fè kòb y ap achte zam yo nan men moun k ap vann zam epi n ap pede di yo fè yo kado n ap mal poze pwoblèm yo e depi yon pwoblèm mal poze p ap janm gen solisyon antouka Anèl mwen kontan tande w. Se maten deba k fèm pale avèw an dirèk pase mwen a ou fò tout moun konnen nou pa genyen non men mwen a ou pa janm echanje menm sou ap pale nan radyo kèlkeswa dim m pa tap janm reponn menm lè w dim yon bagay ki pa sa devan m ou konn wè m pap okipe w paske m konn valè w mwen menm mwen konnen m se nèg katye popilè menm jan w leve menm te nan 6 ou te nan 20 Ou rive depite ou fè anpil bagay, ou pa pè moun, mwen ti jan menm jan avè w, men gen bagay m pap fè w, gen bagay pa fè m paske m te ka gentan mouri. Wi e ou menm ki nan studio a se ou k pou fèmen, se Anel ki pou fèmen avan avan paske se ou k nan studio. Konkli pou nou. Wi konkli. Douko, avan m ale, jan m te di l yè maten sa tout, peyi a bezwen sa jodi a. Wè nan tout pale emisyon nap fè yo mwen menm msonje andwa nan sa e nou pa janm retirel nan mwen fò peyi a konn verite a mwen Arnel Belizaire devan manmanm a papam kale mpap janm di anyen mal don nèg ki fèm byen nan vim Doktè Ariston Hermes ke nou se pitit site Cadet M pa bezwen di w, m pap di mal de voryen, de vwayou ki eksplwate kapasite nou, m pa bezwen di w si m ta di mal de yon frè. E gen de kote Ariston Ernest, nou sòti ansanm. Sou moun. Mwen menm, e pase yo pa janm di m ou di anyen mal, ni fè anyen mal de mwen, e m pa janm gen dout ak sa m pa janm rele w. Arnel Belizaire pa rele ti frè l, se paske Arnel Belizaire te di ti frè l, Otorite bò isit, se eksplwate yo eksplwate nou sèlman. Pandan w gen kapasite a jodi a, ke mwen Arnel Belizaire m ajenou m poko reprann fòs nesesè la, ann mete l osèvis de jenn fanm ak jenn gason pou n wè kòman n ka kontribye. Une fwa ke. Men m renmen nonmen non moun Louko Désir, m al di w pouki rezon Louko. Pa nonmen non moun. Tande, m al di w pouki rezon. Nèg bò isit bezwen pale Louko mal, yo vin bò kote m, y ap di m sesi sela, m pran telefòn mwen m rele Louko, m di Louko men Martino bò kote m nan la l ap di tèl bagay, poukisa ou fè l konsa? Se konsa m ka viv. Ou wè mwen menm? Nèg yo tèlman afiche m a je nèf men Louko Désir la, Lè yo wè yo paka elimine m, yo paka mete m an fas Jenès pou Jenès touye m, y al rele nèg Jenès yo di Jenès m ap travay pou Ti Gabriyèl. M rele peyi a, m di peyi a men kiyès ki Ti Gabriyèl mezanmi. M leve nan Site Kadè, m sot pre abiye m ak Ojan Glad, m bousye de leta, èske nou wè m te ka travay pou Ti Gabriyèl? Men m pa pè, ekskize mwa jan Mickaël Martelly konn di a, foure pye m nan m ta vrèman Vitelòm lè l voye flè, m pa pè Vitelòm. Mete lòm jenera zam jenera zam mete lòm voye kanon popilasyon ap mete tèt li ansanm fè moun ki pi mal yo soufri m di kite lòm sa wap voye Wi men Anel Kite paskem pa pwoblèm. nèg a zam paskem pa nèg a zam pou tout sosyete a konnen m nèg a zam m paka rezoud kontribye poum rezoud pwoblèm peyi m. Non! Ou tèlman ka rezoud li pa bliye m toujou di peyi a sa m nan devan yon pakèt blofè kap pale pa bliye pa tout Pase m nèg ki pa te fè bò kot dyòlè m pa Castro pale a m pa ka ede rezoud li pase m pa nèg a zam. Ou tèlman tande Ayson ou tèlman te ka ede rezoud li m te bay nèg yo egzanp e pa tout nèg ki te bò kot Castro ki te kenbe zam gen nèg ki pat gen zam nan men yo bò kot Castro te tèlman enpòtan nan batay la e ke pat janm te gen reyinyon ki te fèt san yo pandan se tan lè yo te konn vin nan batay la Se pa zam yo te gen, e te liv yo te gen nan men yo oubyen chaplè. Mwen menm se sa fè m te toujou di ekip la tou m di ke m pa pral goumen an fas Ayisòn men ou pral wè nèg pral detwi l paske l ap fè yon bagay nèg yo bezwen eksplwate l men yo pral eksplwate l an lè favè yo pap ba l reyonman Ayisòn e depi nan pnh Anel Belize ap pran angajman pou Doktè Ayisòn Ènès m te mwen menm m di Mickaël Martelly aprè ou menm ki pou ta pèdi yon nèg konsa. Konkli pou nou DP, konkli pou nou. M ap konkli Louko pou m di peyi a. Ou konnen, pa gon kote nan mond lan, menm peyi Skandinav yo ki pi stabilize, tout pèp la pa ame. Mezanmi, Louko Désir, Pierre Martin Tatout, fòk nou aksepte moun k ap mennen nou kote l prale a yo pa entèlijan pase nou. Se Kreyè yo kreye yon divizyon ant mwen menm a Louko, ant mwen menm a Jak, ant mwen menm a Pyè pou nou youn ap manje lòt. Yo konnen si yo kite nou met tèt nou ansanm kisa nou ka fè. E sa k fè ke nou ap soufri toujou jodi a la. Men menm Louko ou konnen depi se bagay zam, sekirite k ap pale nan peyi a m toujou asime responsabilite m. Nèg ki gen zam yo gen 3 kategori nan peyi a. Kategorik lougawou yo se moun ke n ka fini avè yo pi rapid men fò n gen leta avè moun ki gen la Louko pa bliye ke mwen menm m te la sou e Preval an depi de tout divèjans Mario Hervé Solès ankò vivan li ka di w ki sakrifis ke nou fè pou n te mete peyi a sou li. sou ekilib pou tout sitwayen ka viv onèt men il nous faut des autorités responsables kòman w ta fè vle 2 moun bò kot Ariel kap alimante bwa kale epi jodi an la mwen m pral fè pwomosyon pou bwa kale lè ke se pase yo bezwen ou pa wè chak fwa nèg sa yo pou yo ka rete yo kreye yon evenman Louko. Nou menm ki ap tèlman ap soufri de absans otorite leta, nou mache nan lojik la vre panse ke se la solisyon. Men non. Fenomèn Bwa Kale a se yon fenomèn ki envante pa sèten pwòch de Ariel Henry pa strateji de baz ke yo genyen pou yo fè n bliye sa k reyalite a. Men jodi a, nou menm ki panse peyi. Mezanmi map di nou se yon group de jenn fanm ak jenn gason menm lè nou poko ka fè lit armé a men la volonté de dire non et d'assumer se li poun kòmanse aplike poun di ak ekip ki la a fè le neyan peyi a pap janm ka al oken kote avè yo kisa nap fè poun retire peyi a nan sa li a se la solisyon men bwa kale e ti vagabon ak zam kap voye monte yo se paske nou pa gen otorite se sa fè yap fè vedèt mèsi. La nou sot tande ansyen depite Arnel Belizaire. Men si gon bagay ansyen depite a di ki vrèman fè m mal, se lè l fè konnen ke mouvman Bwa Kale an se kòmsi se pou pèp la ap aji pou detounen moun de sa Ariel ap fè. Ki pèp? Kounye a pou sa, pou brimad moun ap pran la, pou brimad Ayisyen ap pran la, kounye a pou n ta sèvi Ariel dra? pou n ta sèvi ak yèl kouvèti, kiyès ki t ap gen kouraj pran responsabilite sa met sou do yo pou ap kache aksyon Ariel ap fè? Tout moun konnen Ariel pa p regle yon mèrd, tout moun konnen desizyon Ariel ap pran andedan peyi a se bagay ki aranje yo, ki nan enterè yo. Wi se vre, si n ap tande dans l'ensemble, Don Lansanm pou mwen Anel Belizaire voye vant li. Li voye vant li wi li di de seri de bagay ki itil wi li di de seri de bagay ki enpòtan ki te ka sèvi wi men dan lansanm li voye vant li paske se pa lè se pa kou pèp lan deside kanpe se pa lè kou ayisyen deside rantre nan yo menm gade vrèman sa yap viv pran konsyans de sa yap viv kòm reyalite andedan peyi a e deside aji Kounye a pou jwenn de seri de dan devan ki nan klas politik lan ki sot kote yo soti, tou cho tou bouke, annik vini. Yo vini pou yo detounen mouvman an, pou yo akapare yo de mouvman an, vin pran frèm. Se menm jan Arnel Belizaire te fè wi nan dosye Petro Caribe a. Li sot kote l soti, tou cho tou bouke, tankou yon dan devan, li annik vini, woy woy woy, li gentan nan tèt mouvman an kot kòb Petro Caribe. Lè l wè Petro Challengers yo voye dlo sou li, yo chase l, yo voye l ale, epi sa w tande, Yo di w, se yon gwoup moun, se yon gwoup Petro Challengers k ap travay pou yon kan ki pa vle wè yon lòt kan eksetera. Menm si se te leka, menm si se te leka, se paske yo te chase l, yo te voye dlo sou li, yo pa t aksepte l, ki fè jounen jodi an la, gen tout kritik sa yo. Otreman, otreman, si yo te, si yo te aksepte l nan mouvman an, bagay la t ap dous pou li, li pa t ap janm pran pozisyon. Se menm jan an. Si, jounen jodi an la, moun popilasyon, moun ki fè pati de popilasyon, moun Kanapevè, moun Debussy, moun e moun Onavil, moun Kanaran, moun Latibonit, si yo ta chwazi nan moman la yo di y ap pran Anel Belizaire kòm enstigatè, kòm tèt pansant mouvman Bwa Kale a, m ba w garanti, mouvman Bwa Kale a l ap tounen yon bagay moun santi bon. Mph. Li p ap bagay vagabon ankò, li p ap bagay moun e moun ki p ap reflechi ankò, moun san sèvo ankò, l ap bagay moun swa. Paske, l ap gen yon lidè, l ap gen yon chèf, l ap gen yon moun ki akapare mouvman an. Se nan pyèj sa yo pou nou pa pran. Se nan pyèj sa yo pou nou pa pran, paske menm nèg sa yo, menm Anel Belizaire sa, byen ke pèsonèl avèk le tip, pou ki sa m di l? Paske jounen jodi an, si nou ap kite de seri de politisyen sot kote yo soti avèk bouch kabwèt yo vin di nenpòt bagay sou mouvman epi nou aksepte l Nou pran nan pwovokasyon, nou pran nan divèsyon, se nou k ap pran l. Paske pa bliye, nan lòt kan an, se pèp lan vèsus bandi yo. Nan lòt kan an, pandan popilasyon an ap di bwa kale, nèg yo yo menm yo dou zam pale. Yo pa bay legen, yo pa bay vag. Ki enterè nou genyen pou n kite yon gwoup nèg vin detounen nou de mouvman an, sou pretèks ke se pa mouvman pèp k ap fèt, bifò w konnen ke pèp pa libere pèp. Kiyès ki libere pèp? Kiyès ki libere pèp? Antouka, kreyòl pale, kreyòl konprann, se moman la pou nou wè kiyès k avè nou, kiyès ki pa avè nou. Paske e de kan k genyen. E de kan k genyen. N ap fè yon mouvman, n ap fè yon mouvman, n ap pote revandikasyon nou. Kòm Ariel, kòm pouvwa a pa vle satisfè revandikasyon nou nan bay sekirite, nou fè manifestasyon, yo pa tande. Nou fè siting, yo pa tande. Nou fè mach, yo pa tande. Kounye a, pèp la deside, li vin avèk yon mouvman manchèt, gazolin alimèt. Si se sa k ka fè yo tande, ke yo tande. Men, vini sot kote w sòti vin krache sou inisyativ, sou inisyativ pèp lan, li p ap mache. Li p ap mache. E gen yon zanmi ki nan dyaspora a, mesye Wisly, e li menm li pataje preyokipasyon li sou pwoblèm peyi an, li pataje preyokipasyon li e sou mouvman Bwa Kale ki gen la k ap fèt. Kote popilasyon se yo k nan lari polisye nan lari kote yo ap chèche bandi ap trake bandi tout plim tout plimay nan moman an la e se pa sèlman e wisly ki nan dyaspora ki gen preokipasyon se yon pakèt zanmi nan dyaspora ki gen preokipasyon paske moun yo viktim anpil de bandi yo Yo viktim anpil de aksyon de ekzaksyon bandi yo ap fè. Yo vòlè kay yo, yo vòlè byen yo, yo kidnape fanmi yo, yo yo apovri moun ki nan dyaspora yo tou. Donk se youn dè rezon e li pataje e yon mesaj avèk mwen. M pral fè w tande l e ou menm tou w ap genyen wap sa w pat konnen de peyi an dan lè zane 70 yo w ap konnen l. Sa w pat konnen de peyi an dan lè zane 90 yo w ap genyen e okazyon pou aprann pou konnen plis bagay. An nou tande ansanm. Salut Annick, epi bon, salutasyon tou pou tout moun tak 509 yo. Donk, eskize mwen, pou m kòmanse, m ka site non kèk moun, moun kan pa di ki te, ki te alavangad, ki te la, ki tap jere peyi a. kit se anlè, kit se sou fwontyè nou yo, kit se sou dlo, yon seri de moun responsab ki te genyen alepòk, pase epòk 70 yo, pa gen, pa gen moun jenerasyon m kab bliye l. Si n pran pale de Lyetnan Jeneral Claude Raymond, Jean Baptiste Hilaire, Roger Saint Albin epi Gran Kolonèl Acedius Saint Louis a la tèt du Corps des Léopards ke m te fyè a lepòk la e m toujou fyè de nèg sa yo menm lè yo pa an fonksyon toujou. Lyetnan Jeneral Henri Lamphy menm lè l te fè ti dezòd li. Ou gen Jeneral Brigad Morton Gauss Ou te gen Majò Carl Michel Nicolas, Hérard Abraham, Jean Claude Duperval, Bernadin Poisson, donk pou m site non moun sa yo sèlman, ki te la alavangad Epi malerezman, sou Cedras, Raoul Cedras, bagay yo vin dejenere. Nou vin rantre kounye a nan peyi a depi lò, n ap peye konsekans rezolisyon 940 Konsèy Sekirite Nasyonzini an, avèk alatèt le fame Bill Clinton, Kote Cedras rive dakò pou l kite peyi a, se te an oktòb, 13 oktòb, wè, pou l al lage kò l Panama, epi 15 oktòb, ti pè a antre l vin naje. Depi epòk sa e mezanmi. Se baye a k ouvè wi jaden kabrit rantre nan jaden an kabrit rantre kochon rantre bourik rantre milèt rantre poul rantre tout bèt rantre tout rantre pa gen lontan de sla anpil peyi te pè ayiti te pè lame dayiti. Kote ou konn tande yon peyi rete san lame? Menm labib, Bondye pè letènèl wi li rekonèt lame, li te sèvi avèk lame lan tout peyi ki genyen alepòk poul fè sal vle fè. Epi pou kounya la pou ti ayiti rete konsa? Gade dezòd kap fèt la. Pi tout ansyen militè yo ki la, majò yo Woy ta majò a gen anpil nan nou ki ayiti toujou m konnen nou la nou fè silans nou k te prete sèman pou n defann peyi a defann tèritwa te gen ame de lè ame de tè ame de mè nou tout te la e gen anpil nan nou ki la toujou kòm si la pil ti ti ti grapyay sa yo wi la ki pran pòz y ap dirije k ap kòmande k ap si k ap sa Marie André Sol lòt yo jou w t la w te la ankò wi ou toujou nan peyi a. Militè konsekan. M pap bliye w frèm. Se ti Jean Claude. M konn tout kò a. Nou la. Atò nou, nou, nou, menm lè n ta yon 2000, yon 3000 ansyen, nou pa ka di se dezètè n te, nou pa dezètè. Nou ka dwa konsidere tèt nou kòm rezèvis. Nou toujou nan peyi a. La peyi an danje. Peyi a an danje. Lapè nou menase. Pa gen dignite. Pa gen sekirite, pa gen respè. Yon mil, yon mil senk san nèg la, nou mete n ap mache, nou pral nan katye jeneral lapolis la. Kiyès ki pral bay lòd vin tire sou nou? Kiyès polis, ki polis vrèman ki t ap pran chans vin tire sou nou? Nou pa ka mache pou n pran kontwòl sa a? Mache pran kontwòl sa a epi mete vagabon yo deyò pou n repran peyi nou? Reprann peyi nou pou nou fè peyi nou, nou te sèmante pou sa. Nou te sèmante pou sa. Anbriyon lame ki la a, se militè yo ye tou. Ansyen militè toujou militè. Ansyen militè pa janm kite non pou di ou pa militè, ou te militè ou pa militè non. Menm jan avèk polisye, pa gen afè de ansyen polisye de. Polisye ou polisye pou lavi wi. Ou militè ou militè pou lavi. Ou gen dwa pa de sèvis. Mwen rezèv. Lè bagay la mare, nou tout mete men pou nou fè sa n ap fè a. Mesye nou kite peyi a ba yon bann vwayou. Ba yon bann vwayou. Claude Joseph ki te la n panse se yon bagay serye ke l te ye. Bon m pa konn ou anpè, m pa konn ou annati men zak ou fè dènyèman la yo la, yon pouvwa nan men w. Ou fin bay deklarasyon w, tout bagay sou kontwòl, epi w ap kite bou, w ap kite koute bouch bòs ou yo retire kò w ba vakabon pouvwa. Ou ban vakabon pouvwa. Ou koupab de sa k ap rive peyi a la wi. Pou sa pa fè kanson nan kanson pou di non. Non, ou te yon pwòch Jovenel. Ou konn ideyal Jovenel. Peyi a lanmou w, ou pa p bay li. Bon te pè bòs ou yo retire kò w ba Ariel li epi kounye a la, w ap, ou lidè, w sèl lidè w nan tout bwa. Mezanmi, ann serye! Epi nou tout ap travay pou Ayiti pou Ayiti. Nou tout retire kò nou, nou kite dezòd la ap fèt, nou rete a kote, n ap blabla, blabla, blabla epi anyen seri n pa ka fè. Kiyès moun k ap dirije peyi a la? Gade Izo li di yon bagay yèswa la, li rele parèy li yo la epi yo gentan egzekite sa. Mache Petyonvil pran dife, Lyankou moun mouri, moun kidnape, Sous Matla moun mouri, Fèmat dife pran, moun mouri. Ann serye non mezanmi. Ann serye. Tout de menm bwa kale a fok bwa kale byen wi. Fok bwa kale byen si non humm m pa konn kiyes ki pral vin ede nou non. Ayiti ap tounen yon dezè wi. Humm mèsi anpil. Bon sa se te entèvansyon yon fanatik emisyon, yon ayisyen ki gen preokipasyon l sou sa k ap pase andedan peyi an, sou ensekirite an, sou pwoblèm enstabilite ki gen la, kriz toupatou, nou gen kriz miltidimansyonèl, lè yo di miltidimansyonèl la e pa blag non, nou gen kriz nan tout tou kò nou, nou gen kriz e sou tout fòm, E anyen pa janm fèt vrèman. Lajan ap dekese, milliards de goud, millions de goud, millions de dollars ap dekese, men li pa janm rive vrèman rezoud pwoblèm nou genyen yo. E pou ki sa? Paske e moun ki nan leta yo, moun ki nan tèt leta yo, nan tout enstitisyon yo, yo menm yo gen objektif pa yo, yo gen ajennda pa yo, yo gen kalandriye pa yo, se afè pa yo yo vin egzekite, men se pa ajennda pèp lan, se pa retire nou nan mizè, se pa mete sekirite, se pa mete travay, bagay sa yo pa priyo, e preyokipasyon yo, yo pa priyorite nèg yo. E gon, gon lòt aspè ki ekstrèmeman enpòtan. Nan mouvman Bwa Kale an nan moman an la, se vre nou wè genyen e andedan gouvènman Ariel Henry an, menm Ariel Henry kòm chèf e e gouvènman l lan, chèf CSPN, li menm li di w kareman kesyon Bwa Kale an, li pa danse kole avèk li. Li pa nan, dayè gason li ye, li pa nan kesyon. Li pa nan kesyon bwa kale la nan bagay sa. Minis jistis lan, bon, nou te deja konnen li menm madanm sa, kisa nou te ka atann de li? Kisa nou te ka atann de li? Lè w ap gade, se tèlman e pouvwa leta pa gen anyen serye k ap regle ladan l, Ariel gen 2 ministè, l gen 2 pòtefèy ministeryèl. Li gen ministè de lenteryè nan men l, li genyen primati nan men l, e Ariel ankò li se chèf CSPN. Li nan 3 fonksyon stratejik. Li pa fè eyap, li pa fon merd. Ou gen minis jistis lan, ki alafwa minis jistis e minis kominikasyon, minis kilti e kominikasyon. Kisa k fèt? Anyen pa fèt. Kòmsi nou vin santi nou fatige, nou lase avèk bagay sa a. Nou lase pou nou chita chak jou n ap wè de seri de moun ki p ap regle anyen, se yo menm k ap byen pase, se yo menm k ap byen vire, se yo menm k ap jwi privilèj. Nou fatige! Lajan nou ankò? Solèy pa solèy, lapli pa lapli, bal pa bal vagabon ap tire, fòk nou desann Kwabosal, fòk nou desann mache anba, fòk n'al chèche lavi pou nou peye taks, y'ap pran taks sou nou, n'ap peye enpo, n'ap fè sesi, n'ap fè sela, menm sèvis nou pa ka jwenn. Epi pou lòt nèg sa yo ap byen pase, pou vagabon sa yo ap byen pase? A ki lafòt? A ki lafòt? E se la a, lè w wè moun yo deside yo leve kanpe, pou kounya, pou politisyen sa yo, pou agranman sa yo ap vin di w ke Se vagabon ki nan lari an, se sesi, se sela ki nan lari an, nèg sa yo franchman, yo merite pou pèp la ta ba yo yon leson. Yo merite pou pèp la ta ba yo yon leson. Nou wè la nèg yo kraze peyi an, pa gen jistis, prefere wè yon bon jou, nèg yo pral konprann enpòtans jistis yon peyi genyen. Nèg sa yo gen pou leve yon bon maten pou yo di, oh pito te gen jistis nan peyi an, si yo te rele m lajistis, si m te al pase devan jij, yon jij te kondane m, m te pran 5 an, 10 an prizon l t ap pi bon. Paske yon bon maten, Jan nou te wè dènye manifestasyon yo te fè kont Jovenel Moïse dè milye e milye de moun te pran lari an, si Jovenel pa ale y ap mouri an, se konsa pèp la genyen pou l foule beton an, pou l di l pral kòmanse chèche politisyen agranman, li pral kòmanse chèche politisyen dwèt long, li pral kòmanse chèche abolotcho sa yo, lè sa y ap mande manman, papa, sa yo te fè y ap peye, yo p ap jwenn moun ki pou ede yo. E se leson sa a pou Ayisyen kòmanse prepare pou vagabon sa yo, pou kriminèl ak vès sa yo, lè sa y ap pran nou oserye. Yo pa pran nou oserye! Yo pa pran nou oserye! Nèg k ap fè politik ann Ayiti yo pa sousye de vi. Yo pa sousye de vi moun. Yo pa sousye de enterè w. Yo pa sousye de edikasyon pitit ou. Yo pa bezwen konn sa w manje. Yo pa bezwen konn sa w vo. Ou pa gen valè nan zye yo. N ap kontinye? N ap kontinye konsa? Oubyen n ap bay nèg yo yon leson? Se sa ki enpòtan. Ebyen mezanmi, nou konnen e nan moman an la kòman sitiyasyon an difisil pou polisye yo. E sitou pou polisye ki ap mete tèt yo deyò, pou polisye ki fè pati de, antre gimè, gwoup rezistans avèk pèp lan, ki ap, ki toujou prè pou chèche bandi, pou trake bandi yo, pou ba yo bandi yo bwa kale. Ebyen nou konnen e nan jou ki sot pase yo la polisye ki rele tèt li Sniper Kyèbwa a, ebyen polisye sa nou aprann e genyen reyinyon rankont k ap fèt paske yo estime l pale twòp. Skandal pnh an pa vle fè, skandal elbe pa vle pran lari an, se ta pou yo tande revokasyon polisye Sniper men kòm nèg yo yo yo reflechi a 2 fwa, genyen enfòmasyon k ap sikile kòmkwa Yo ap pwograme pou yo ta transfere li, pou yo ta retire l paske l pale twòp, li mete twòp bagay deyò, l vide vant li twòp. Ebyen, Polisye Sniper, li menm ki erije l an pòt pawòl tout polisye konsekan, tout polisye valab ki vle fini avèk kesyon vilaj, ki vle fini avèk kesyon gang nan, li frape ankò, l pale ankò. E Deklarasyon l yo, entèvansyon l yo gen tout fòs yo, gen tout ekla yo, gen tout valè yo. Paske si sa n ap viv jounen jodi an andedan peyi an, si l te preyokipasyon mouche Leta, si l te preyokipasyon nèg sa yo ki nan Leta, kesyon gang, kesyon bandi an nou pa t ap gen l. M ba w garanti nou pa t ap gen yo. Nou pa t ap gen yo paske nou t ap gen moun ki ap panse pou nou. Nou t ap gen moun ki ap reflechi. La polis lan se pa kapab li pa kapab, jan m di nou hier lan se yon kesyon de leadership. Gang yo mye òganize ke Ho eta majò la polis lan. M di l e m asime l gang yo mye òganize yo ke Ho eta majò la polis lan. Pa gen diferans ant gang ak sapat yo e gang ak kravat yo, men yo moutre w ke lè gon lidè, lè gon bòs ki pale yo prè pou yo reyaji, yo prè pou yo frape. Jounen jodi a andedan la polis lan kote bòs lan? Kiyès ki bòs lan? Kiyès ki bòs la? Eske se DG a k bòs lan, oubyen Ariel ki bòs lan, oubyen Andre Michel ki bòs lan, oubyen anbasad amerikèn ki bòs lan? Kiyès ki bòs lan? Kiyès ki responsab sekirite pèp ayisyen? Kiyès ki responsab sekirite m? Kiyès ki responsab sekirite w jounen jodi an? Kisa k anpeche ke nèg yo, yo mennen dè operasyon pou al demantle gang, pou al ratibwaze bandi k ap bay sosyete an, k ap bay peyi an pwoblèm? Kisa k anpeche yo? Ki sa k anpeche yo? Ban m fè w tande dènye entèvansyon Sniper an e e m ap mande w, deja m ap mande w, polisye sa yo ki aktive la, polisye sa yo ki kanpe, ki sou batay pou delivre peyi an, se moman pou ou menm pou voye dèz enèji pozitiv ba yo. Voye de panse pozitiv ba yo, ankouraje yo, montre yo ke ou apresye travay y ap fè a, ou apresye demach y ap fè a, ou kanpe avè yo, ou nan kan yo. Paske si polisye sa yo ki pran inisyativ pou debarase Matisan de gangrenn sa yo, pou debarase Matisan de bandi sa yo, Si popilasyon an pa kanpe avè yo, pa kanpe dèyè yo, se yo k ap wè l. Se yo k ap wè l paske si nou chwazi, nou fèmen je sou deriv k ap pase andedan pnh lan kote ke Elbe yon bon maten ka leve la, li deside revoke moun, li deside transfere polisye paske polisye yo ap mete fristrasyon yo deyò, polisye yo deside kanpe nan kan pèp lan, fò nou menm an retou nou pare pou nou kanpe kote polisye sa yo. Ok Sa li ekstrèmeman enpòtan. An nou tande Sniper, n ap retounen paske dokimantè lan nou pral pale de li, li ekstrèmeman enpòtan pou swiv dokimantè sa a avèk mwen men se apre ou fin tande Polisye Sniper. Mesye kòman nou ye? M salye nou an jeneral. E se Sniper pitit gason nou. Jodi a, m vin pale avè nou pou nou tande m. Epi, pou nou pa kite moun kap ba nou anana pou sizann e m konnen gen anpil nan nou ki vrèman entèlijan nou konn sa kap pase a nou konn kiyès ki mete nou kote nou ye a ok e n konn kiyès tou ki enpeche nou mache nou konn kiyès ki enpeche lapolis fè travay li kisa l ye nou gen plis pase 1 an depi lapolis nasyonal gen kontwòl tout zòn metwopolitèn nan via avèk stack teknik li, ok, stratejik li e via avèk teknoloji a tou. Ki gen kontwòl zòn metwopolitèn kote ki gen mesye dam ame yo, sa yo rele bandi yo. Ok. Lapolis se li menm ki gen monopòl vyolans. An nou pran leta an jeneral. Ok. Pa gen yon kote nan zòn metwopolitèn nan. ki gen ti mesye arme yo la police pa ka entèvni se volontè ki pa genyen ok se volontè ki pa genyen son bagay enterè kap jere si nou wè ke yap kidnape nou yap vyole nou yap tiye nou e nou menm polisye nou frape pa sa tou se kòz dirijan yo se fòt dirijan yo. Ok se fòt wo eta majò lapolis lan marye avèk gouvènman an gouvènman yo ki koz paske lapolis la gen ekipman ok nou gen minisyon nou pran fòmasyon e gen de antite nan lapolis la ki antrene ki pran fòmasyon pou jan de misyon sa yo e nou kapab lapolis la pa enpuisan vrèman jan yo vle fèl kwè a Afè tande moun ap di Vilaj de Dye, Gran Ravin gen ti koridò, yo fouye tou gen sesi gen sila, lapolis enfòme. Ok, nou pran fòmasyon pou sa. Lapolis ka goumen, polis nasyonal ke nou genyen an, via avèk plizyè antite ladan l, gen pran fòmasyon pou nou goumen anba dlo, nou pran fòmasyon pou nou goumen nan fènwa, nou ka goumen anlè, nou ka goumen nan ti espas Ok e nou pran fòmasyon pou sa. Nou gen plizyè avantaj ke nou genyen sou mesye ame, mesye dam ame yo. Ok, paske m pap rele yo bandi paske bandi yo pa abite nan, bandi yo pa abite nan, nan zòn e nan katye popilè yo. Ok, se nèg yo bay zam yo, moun fou yo. Sa m rele sa yo moun fou yo ye. Ok, se yo menm ki abite nan zòn sa yo. Mwen pral di nou yon bagay. Nou gen plizyè avantaj. Mesye sa yo, yo toujou poste ap fè videyo avèk tip de zam yo genyen. Sa son avantaj pou nou, lapolis sa genyen. E n felisite yo tou. Tout sa se volonte dpa genyen. Nou konn ki zam ki nan men yo, nou konn sa k nan men nou, nou konn fòs yo, nou konn fòs nou. E nou fòs nou plis pase yo. Nou pa bezwen anpil antite nan lapolis la, m pap site. Swat sèlman. Ok? Nou menm swat sèlman nou ka rezoud sa a. Ti pwoblèm sa a. Pou filaj jodi a se yon bagay ki pi fasil li menm. Sa se yon ti jwèt li ye. N ap annik bezwen yon ti kout men sèlman sou lanmè avèk gadkot. Epi gade bwa kale jan nou renmen l nan pèp la. Se volonte ki pa genyen. Se wo grade nan lapolis la melanje avèk gouvènman an ki enpeche ensekirite, ki enpe, gade, ki koz Nou pa wè gon ti soulajman mete l konsa ki kòmanse e sa a pa t ap pran anpil tan pou popilasyon an te ka reprann aktivite l, pou lekòl ouvri. Epi ban m di nou bagay, m wè pwofesè yo fè silans, elèv lekòl yo n fè silans, etidyan yo n fè silans, medsen yo fè silans, jounalis yo nou kòmanse ap frape frape. Elit pwofesyonèl yo, chomè yo, ok, fam de menaj yo, ok, fè vwa nou rive. Si gen volonte nou menm kòm polisye nou ka met lòd la. Nou pa bezwen soutyen entènasyonal la. Nou pa bezwen oken lòt òt. Si yo vini yo vini ba nou yon kout men nou kapab. Men nou menm nou kapab. Nou ase e n pwisan. Nou gen ekipman, nou antrene, n kapab. Ok. Pa gen youn nan nèg sa yo ki gen blende nan men yo anndan. Sa se 1. Ok afè w tande nèg ti vòlè ap mete ti kas ti sesi ti sela nou gen gaz atrimojèn sa bon sa bon m pap repete sa m kenbe sa sekrè ok se nèg sa yo ki koz ke bandi ap trete polis nasyonal la nan eta sa paske m konnen gen anpil nan nou ok lè yo Lè jan de imaj sa yo li pa fè nou byen ok men an nou fè vwa nou fè yon sèl sa ka rive jodi a m pa polisye ankò men m ap mouri polisye m ka pa nan enstitisyon ankò yo ka revoke m paske m konnen gen anpakèt nèg ki ka anvi pale wi ki pa ka pale mwen menm m ap di nou sa mwen gen viza m ap vwayaje etazini depi 2018 kidonk viza m pa espire si m bezwen al etazini demen maten m prale men sa k fè m rete. Poze tèt nou kesyon. Ok, gon pakèt polisye menm jan avèm ki gen viza. Madanm yo, fanmi yo pa vle yo rete Ayiti men yo ret la yap goumen. E toutan yo nan entèvansyon avè nou. E m di ni sa. Ok, nou pa pou kisa nou fèl. Nou renmen peyi nou. Ok, nou renmen peyi nou. Pa okipe kenn moun kap destabilize mouvman brakale kap fèt la. Ok e si nou kite momentum sa moman sa ale pita ap pi grav se volonte k pa genyen ok lapolis nasyonal pa gon kote li paka rantre sou teritwa peyi dayiti sa se kle m ba ou ok mwen di w sa pa gon gwoup ame ki gen pa gon nèg sa yo sa nou rele bandi yo ki gen blende kle sa m di nou an e m toujou di nou sa m ap repete l anko vilaj de dye gran ravin Tan de ot lot zòn ankò ki gen èg kabe kap mete kap bay pwoblèm kap mete popilasyon an nan pwovrete pi mal ke jan l te ye a ki gen bon serye ladan l. Mwen kwè sa m di nou an. E nou evite lè nou wè anbilans paske nèg sa yo gen yon strateji konnya fè kidnapin nan anbilans bandi ap pase nan anbilans fè w konnen se maladi se si se se bandi t ladan l pou yo ka travèse ok. Tande sa m di nou an lè nou wè anbilans ap pase popilasyon si nou ka mobilize nou bloke l bloke l Ok lè n kanpe lè nou verifye si se mòt ladanl oubyen si se moun ki malad na verifye ajenou ok paske lè nèg sa yo konn atak ski lè yo bezwen travèse al nan lòt zòn konn yo pase pran anbilans e yo sam ou wè kote ou wè kote bagay la sòti yo gen menm moun kap ba yo anbilans pou yo pase pansetan nou menm nou konn ap mouri lè nou fon apèl pou anbilans vin jwenn nou pa kapab moun nan konn atè al fè 3 4 jou anbilans pap level. Men map pale se sniper ki ebwa map pale mwen menm. Mpap met dlo nan bouch mwen. Wè la an mesye. Pa gen afè bagay nou pral di konsa nap epanye viktim ankò nan zòn sa yo. Pa gen viktim. Tout moun kap viv nan zòn sa a yo. Sitou vilaj de Dye, gran ravin pa gen bon moun ladan yo. Klè sa m di nou an. Pa gen bon moun ladan yo. Wè si yo te bon moun, yo ta pran ti pakèt yo, pran pitit yo, al nan peyi yo. Depi wap chwazi viv anndan, chak jou gen pwogram. Yap pran plezi w anndan, yo pa bon moun. Yap, yap, yap, yap, yap fè antèn pou bandi, yap pwoteje bandi, yap sesi, yap sela, ba moun sa yo pa bon moun. Remake pou nou wè. Nou te gen frè ame nou ki te tonbe anndan, wap wè fèt moun anndan sa yo te fè. Nou konn bagay yo? M pa pale pou plis. M pap pale anpil. Wè si gen volonte, bon, m konnen m pale mesye. Mesye dirijan yo. Bon, nou tande li. E gen lòt polisye k ap pale toujou wi. E ban m di nou yon bagay. Wè nan jou k ap vin la yo, si ke apre imilyasyon polis fin pran sa a, non sèlman yo imilye nou deja, Ok yè zanmi nou parèt ki se izo li re imilye nou ankò li trete nou de fatra ou wè si nou pa fè yon bagay m repete sa ankò mesye dam kap dirije peyi yo m pa konn non nou ou eta majò lapolis yo chèf yo mesye an nou fè sa pou pèp la Nou kapab. Nou fin souse deja. Mesye elit entèlektyèl la, jounalis yo, etidyan medsen yo, m repete sa ankò, avoka yo, ok, rezèv peyi a, kote nou? Nou pa janm di anyen nan sa kap pase a. Nap veye lè ti moman pèp la pèp la avèk lapolis ap fon yon jan pou trake kèlke ti bandi ok kap fè de ti entanvansyon nap veye lè sa nap parèt tèt nou. La a jodi a m bezwen nou. Kote nou? ekonomis yo, avoka yo, moun save yo kote nou? Hein? Eske n pa gen san ayisyen an nan san nou menm? Eske nou pa ayisyen? M pa gen peyi de echanj non. M pa wè mwen menm ki pral etazini pral fè sekirite nan yon mall ok m pa wè mwen menm ki etazini pral fè yon lòt bagay non paske m se ayisyen ok nou ka chanje sa e nou ka fèl ok peyi a ka chanje peyi a ka gen sekirite ladanl e tout plan yo te defini pou gen sekirite kisak fèl pa fèt M konnen gen yon pakèt nan dirijan yo t konnen m trè trè byen ok m te sekirite prezidan m te sesi m sela m toujou la m toujou nan tout bagay yo ok nou pran fòmasyon pou sa swat ke nou genyen an ke m fè pati a ok li pran fòmasyon menm jan avèk tout swat atravè lemond pou enfòmasyon pou nou mande kisa kisa swat vle di ok m pap pale ankò. M salye tout moun. La nou sot tande polisye sniper e map di nou l, m pa vrèman gen grand choz, m pa genyen deba m pral fè sou sa, m pa genyen e gran kòmantè m pral fè sou sa paske sa l di yo e se de bagay ki sanse. E li ankò pi bon lè w tande l nan bouch yon moun ki nan sistèm nan, ki nan sen nèg yo, ki nan mitan nèg yo. Paske jounen jodi an, sa n ap viv andedan peyi an, se pa ke Otorite yo pa okouran. Men nèg sa yo ki konplezan, nèg sa yo ki konplis de sa nap viv jounen jodi an. Nap wè yo pa gen okenn enterè pou gen stabilite. Ki enterè yon nèg kap vann zam, kap fè trafik zam nan peyi an pral genyen pou Ayiti gen stabilite, pou Ayiti gen sekirite? Men lè gen stabilite, li pi bon pou nèg yo. Lè gen stabilite, eleksyon fèt, apre 3 mwa, 6 mwa, vle pa vle fò l ale, y ap dechouke prezidan, l pi bon pou nèg yo lè gon opozisyon, yon prezidan eli, yon opozisyon, nèg sa yo k ap vann zam, k ap ame bandi, l pi bon pou yo, y ap fè plis kòb, plis pwofi. Donk jounen jodi an, se paske nou gon enstitisyon lapolis ki politize, nou gon enstitisyon lapolis ki ki osantre de skandal, ke se swa skandal koripsyon, ke se swa skandal politik, se yon kesyon de haute toi que je m'y mette, sa a enspektè jeneral la l gen kan pa l, e komisè divizyonè a l gen kan pa l, DG a gen kan pa l, chak moun gen kan pa yo. Kiyès ki nan kan pèp lan? Kiyès k ap nan kan pèp lan? Jounen jodi a, polisye yo k ap fè yon travay nan mitan kominote an. Polisye sa yo ki chwazi a lè risk e peril denonse sa k ap pase andedan pnh la, yo konnen ki danje k sou tèt yo. Yo konnen nan ki gè yo antre, yo konnen nan ki konba yo antre. Men yon konba ret yon konba, prefere lè nan batay la, nan konba a, w kanpe nan kan pèp lan. E se sa nèg yo pa genyen kòm kilti, defann moun ki pi fèb yo. Defann moun ki nan nesesite yo. Maten an m ap gade yon videyo, m ap gade yon repòtaj ke yon zanmi pataje avèk mwen, yon konfrè jounalis, kote ke yon manman ki gen yon timoun 13 an ki sot lekòl, ti pitit la sot lekòl, l ap benyen, Pandan ti pitit la ap benyen, epi l resevwa yon bal mawon, li mouri sou plas, li pran bal la nan tèt, li mouri sou plas. Ki kote moun yo rete? Moun yo rete nan yon katye popilè. Moun yo rete nan Bèlè. Moun yo rete nan Bèlè. Nan kay moun yo rete an, mezanmi, kay lan se yon kay ki fèt an tòl. E w ap ou ta wè figi tòl yo. Fè wè pou ta wè figi tòl yo. Tòl anlè kay lan, tòl sou kote, tòl adwat, yon pakèt bout dra etc. Moun yo pa viv. Moun yo pa viv nan kondisyon moun ta sipoze viv. Se konnen mouche leta pa konnen ke nan katye popilè yo, pitit peyi an, pitit pèp la ap mouri chak jou anba bal mawon? Se konnen yo pa konnen jan grangou, jan lafen ap fini avèk moun yo? Se konnen yo pa konnen? Yo konnen tout bagay sa yo. Men ki dispozisyon kijan m pran? Ki dispozisyon ki jan m pran? Olye yo rezoud pwoblèm pèp la, wè, ki sa w tande? On skandal ki enplike Edwin Tonton. On skandal ki enplike Rosemila Petit Frère, jan yo dilapide, jan yo gagote lajan CAS, Kès Asistans Sosyal, ki te ka al ede moun nan geto yo. Rosemila peti frè yo di se ti mennaj Ariel, se ti fanm Ariel, se ti boubout Ariel. Mwen m pa konnen. Se di yo di. Men an nou serye, an nou serye. A yon sèten moman de la dire, fòk nèg sa yo vrèman ki okipe tèt peyi an, ki nan tèt leta a, fòk yo asime responsabilite yo. Ariel on granmoun 74, 75 an, ou nan tèt leta, ou fin vann, ou fin achte. Eske w ka di m ou pral batay ou pral ou pral goumen goumen pou ret sou pouvwa pou fè lajan? Nan konbyen tan lajan nou dilapide nou vòlè nou detounen yo nan konbyen tan w pral fè pou viv yo ankò? Eske Ariel gon bon dizan sou li? Ariel gon bon ventan sou li? Ariel gon bon trantan karantan senkantan sou li ankò? Ou wè sa? Mwen m pa wè l. M pa wè paske gen yon modèl krim nou fè, gen yon modèl soufrans n ap fè moun andire. N ap peye l, lanati ap fè n peye l. Paske gen de seri de inosan k ap tonbe la andedan peyi an. Gen de seri de moun se tèt fanmi yo. Yo manman, yo ap okipe lakay yo, yo gen madanm a twa kat pitit. Yo gen manman, papa, sè, frè sou do yo. Yo gen kouzen, kouzin sou do yo. Yo gen yon enkoni sou do yo y ap ede. Puiske nou la nou pa fè travay nou bandi pranl li kidnapel li touyel met sou li kounya pou lanati gade nou nan je pou lanati pa regle koze nou poun pa peye konsekans e konsekans nou yo an bon rete la fè tenten mwen menm m di nou sa m di nou sa konplètman Tout nèg sa yo ki patisipe nan kraze peyi an nan mete peyi an kote li ye a la a nou gen pou n tande rèl nou gen pou n tande koze avèk yo gon lajan w manje fò w peye lajan an gon moun ou fè abi gon moun ou fè enjistis fò w peye l e se youn dè rezon gen eleksyon ki pral fèt nan peyi an m ap kreye tan M ap pran tout tan m. Wè, m pral pataje dokimantè sa avèk nou, se yon premyè li ye. Se yon premyè paske m pral kreye tan pou m chèche idantite, foto nèg ki pase nan karantnevyèm, senkantyèm lejislati yo lan pou m vin avèk yo. Pou ki rezon? Paske gen de seri de moun ki t ap fè politik la a, dis dènyè ane yo, kenz dènyè ane yo ki pa sipoze retounen nan figi nou. Ansyen depite, ansyen senatè. Lè w ap pale de palman yon peyi, w ap pale de pouvwa leta a, gen 3 bagay ki konstitiye pouvwa leta a, egzekitif lan, lejislatif lan, jidisyè lan. An Ayiti, nan moman an la, nou gen yon pouvwa ki konsantre dan la men de sèl òm, Kiyès Ariel Henry? Ariel Henry la la fwa prezidan? Ariel Henry la la fwa premye minis? Ariel Henry li a la fwa veye, l ap fè travay de kontwòl nan paske li li depite, l senatè? Ariel Henry li a la fwa jij? Donk, tout pouvwa leta a konsantre nan men yon sèl moun. Poukisa nou pa ka jwenn rezilta? Pandan ke pa menm gen opozisyon. Alòske sou Jovenel Moïse, tande wi! Mwen menm m renmen fè konparezon sa yo paske Jovenel Moïse se dènye se dènye prezidan an dat li ye, se dènye eli nou te genyen, donk pi pwòch moun nou ka fè konparezon an se li menm. Pi pwòch moun n ka fè yon konparezon nan moman an sou sa n ap viv andedan peyi an se li menm. Sou Jovenel Moïse nou te gon opozisyon fewòs, tout grif nèg yo, tout dan nèg yo deyò. Nou gen opozisyon politik atè a, nan lari an, nou gen opozisyon nan kla e nan sosyete sivil lan, gen opozisyon andedan Parleman an, opozisyon parlemantè. Se tout yon dwa. Se tout yon dwa. E dayè pa gen okenn peyi, pa gen okenn pouvwa leta ki ka fonksyone san ke pa gen opozisyon. San ke pa gen moun anfas li. Men se kòman ou konstitiye opozisyon e nan ki objektif. Eske opozisyon an se pou nou pran pouvwa pou n chanje yon bagay, oubyen opozisyon an se pou nou kraze, pou n asasinen yon prezidan, pou nou pran pouvwa, pou n fè lajan, pou n mete plis kriminèl, plis bandi pou touye pitit pèp la. Osi senp ke sa. Nou gen senkantyèm lejislati lan ki sot pase a la, ki te gen Boplan, ki te gen Nenel, ki te gen Ricard, ki te gen Don Kato, ki te gen Youri, ki te gen Lambert, Dupuy, ah! nèg yo anpil ou pral wè yo. Mesye sa yo t ap mennen yon batay Pase ke a lepok, e, e, parleman an te divize. Sena repiblik lan, janm dè depite a yo te divize, genyen pro pouvwa, sa vle di moun ki alye avèk pouvwa Jovenel lan, epi rès opozisyon an, ki te gen Kato, Nenel, Ricard Pierre ladan l, Evalière Beauplan ladan l. Nèg sa yo a yo menm yo te konstitiye opozisyon parlemantè lan. Lè pou premye minis vin ratifye, lòbèy pete. Lè pou seyans fèt, lòbèy pete. Lè pou bidjè vote, lòbèy pete. Men chak moun sa yo ki t ap batay nan sans pa yo a, yo te gen objektif klèman defini. Yo te gen yon bagay nan tèt yo. Yo te bay tèt yo yon objektif, yo te gen yon kote yo te vle ale avèk peyi an. Kesyon n ap poze jounen jodi an, Eske se la opozisyon palmantè lan te vle mennen peyi an? Eske se la Kato, Nènèl, Rika, Boplan te vle mennen peyi an? Oubyen yo te gen yon lòt objektif? Tèlman bagay la te fè labou nan tèt yo, te fè matchak nan tèt yo, yo pa t ka defini l sou papye, yo pa t ka rive atenn rezilta yo te eskonte an. Paske m pa ka konprann yon gwoup nèg Yon gwoup nèg ki toujou prezan nan tout seyans, ap frape lestomak yo, ap kraze chèz, kraze biwo, ki te konstitiye yon opozisyon palementè, ki ofinal, lè w ap gade, lè w ap gade travay lejislatif ki fèt pandan yo te nan e Sena a, Pandan yo te nan Parleman an, ou pa jwenn anyen, ou pa jwenn anyen de konkrè, ou pa jwenn anyen de materyèl kòm tèks nòmatif ki te ka di bon ok, m te konstitiye opozisyon politik, men kisa m te pran, men kisa m te pwopoze kòm lwa ki te ka itil peyi an jounen jodi an la, ki te ka kontrekare deriv k ap fèt nan pouvwa Leta a. Paske lè w se opozan, Ou pa sèlman yon opozan pou frape lestomak ou, pou kraze chèz. Ou pa sèlman yon opozan pou montre ke w ap denonse, men fò w aji nan enterè peyi an, nan enterè nasyon an. Jiskadat, nou ka di n ap peye rezilta move chwa nou fè mete nan palman an. Nap peye rezilta vagabon a miye. Ki okipe Parlement peyi nou an, ki okipe Chanm dè Depite an, ki se Senatè andedan Sena peyi an. Lè nou wè Etazini, Kanada ap pran sanksyon kont yo menm, fòk ou poze tèt ou kesyon. Fòk ou poze tèt ou kesyon pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant? Nèg sa yo, jounen jodi an, yo rekonèt k ap finanse gang, k ap finanse bandi andedan peyi an. Poukisa se kounye a yo gen yo nan kolimatè yo? Poukisa lè nèg sa yo te kòmanse ap dekese lajan al bay bandi, yo pa t janm denonse yo, yo pa t janm mare yo, yo pa t janm pran okenn dispozisyon kontre yo menm? Il est toujours bon, il est toujours bien de dénoncer. Men nèg sa yo ki fè peyi anpil mal. Nèg sa yo ki lakoz pitit ti Joslin, pitit ti Jan, pitit Jaklin pase mal. Paske nèg sa yo ki t ap bay bandi lajan, se zam yo, se lajan yo bay bandi yo k achte zam ki touye pitit pèp la. Epi ou pral wè jounen jodi an se yo k kontinye ap pale nan figi moun nan mikwo laprès. Ki kontinye ap bat lestomak yo. Eske se pa meyè moman pou n sanksyone yo? Eske se pa meyè moman pou nou idantifye yo, mete yon non sou vizaj yo, sanksyone yo? Gen moun k ap di jodi an la se sèlman yon kesyon de Don Kato, Rika Pyè, Nenel Kasi, Andre Michel ki kraze peyi an. E rès yo? E rès nèg sa yo ki t ap batay maten midi swa nan palman an, ki t ap batay nan sena a, ki t ap batay nan chanm dè depite a, fè lajan, blanchi lajan, pran pakèt lajan pou vote, pou ratifye moun, e yo menm? Nou gon senkantyèm lejislati fatra ki sot pase la k pa regle yon mèrd. An matyè de pwodiksyon nòmativ, yo pa regle yon mèrd. Ki kantite lwa jounen jodi a nou ka jwenn pou nou aplike ke nèg sa yo te pran, ke nèg sa yo te pwopoze, ke yo te vote, ke yo te ratifye? Yon mèrd! Yon mèrd! Egzekitif pa pwodiktif, lejislatif pa pwodiktif, jidisyè lan l voye aa. Bon! Mesye sa yo fèm fache, yo fèm, yo, yo enèvem. Yo fèm fache, yo leve plim sou do. Men sak pi grav lan, lè nap pale de kesyon de kota, nan mitan tout gason sa yo, lè w resi jwenn de twa grenn fanm, menm lonè fanm yo pa fè. Ou gon sena, ou gen ansyen, ansyèn senatris Dieudonne Lumaque pase. Li te, li, oh! Sa k pi grav la, m kwè li te, li, li te fè pati de gran asanble a, wi. Li te fè pati de gran asanble lè nèg yo syeje, l te la. Li te la. M pa sonje ki stati l te, ki, ki pozisyon l te gen, èske se kestè, èske se, m pa vrèman sonje, men m ap chèche enfòmasyon an. Li pa fè lonè fanm yo, non. Senatris lan pa fè lonè fanmi. Jiskaske l soti nan Zena Repiblik la, jiskaske te gen lòbèy ki te pete pou y al remèt kle machin yo pran, pou al remèt tout byen Leta, tout byen Sena Repiblik la ki te nan pat yo, nan zing yo, li pa ban m pale jiska jodi an la. L ap mennen ti vi l pezib, l ap byen pase nan depatman l. A ki lafot? Nou menm k ap chwazi dezevwe mete nan tèt peyi an, mete nan enstitisyon yo. Ebyen sa fini. An nou suiv ansanm. Dokimantè sa, e m ap pwofite yon lòt fwa remèsye konfrè mwen RL prod ki reyalize yon trè bèl travay, ki pran tan l, ki pran san l, ki reyalize travay lan, ki pataje l avèk mwen, e ki pèmèt ke jounen jodi an m pral pataje l avèk ou. M ap envite w pataje videyo a, e fòk mwen raple w avan m ale m pa ka bliye mezanmi, nou konnen l deja, e pwojè m nan, m p ap rate pwojè a sou zoken pretèks, M ap tann ou pou sipòte m, m ap tann ou pou ede m, pou bay kontribisyon w, pou pèmèt aske nan dènye dimanch nan mwa me a la, nou al onore san fanm, san manman, pote kichòy pou yo, fè kè yo kontan, ba yo dekwa pou yo omwen yon fwa pou yo mete nan tèt yo gen moun k ap panse pou yo. Gen moun k ap panse avèk yo, gen moun ki la pou lonje lamen ba yo, gen moun ki la pou ede yo. M toujou di l, m pa Leta, m pa bezwen ranplase Leta, m pa bezwen ranplase dezevwe sa yo, men tout sa nou ka fè lè pou nou pataje, pou nou ede yon moun ki nan nesesite, ki nan bezwen, n ap fè l avèk tout kè nou. Donk, m ap tann nou pou vin sipòte inisyativ pou nou ede san fanm, san manman pou fèt dè mè lan. Bon, la a, twòp pale, annou pase dirèkteman nan dokimantè lan e nan sa k t ap pase nan Paleman ayisyen an. Tout commence à partir de 3 heures de l'après-midi. Le Premier ministre nommé, présent avec son cabinet, hormis le garde des Sceaux de la République, ne met pas en tête qu'il va passer beaucoup de temps pour rien au Sénat. Dans ce duel à rude épreuve, c'est le camp minoritaire qui dégaine le premier. Les sénateurs de l'opposition exigent le procès verbal de la dernière conférence des présidents donnant lieu à la tenue de cette séance. Le président du bureau tente de passer à autre chose. Offusqués, les sénateurs de l'opposition passent à l'action et Valère Beaublanc semble ne rien craindre. il n'y a pas d'autre choix que de prendre une suspension de séance. Quelques heures après, les sénateurs reprennent place. Et c'est le même rituel. Nenel Kassi s'en prend à Ronald Larèche. Ensuite, c'est le sénateur Révali Arbeau-Plan qui use une nouvelle stratégie. M ap fè apèl a Biwo a pou l te kapab fè rekondui delegasyon yo nan salon diplomatik la yon fason nou menm pou n fin trete sa n ap trete a e lè n fini lè sa w a fè apèl avèk gouvènman dezinye a. Le Président du Bureau veut se montrer inflexible à propos de la demande formulée par le sénateur Yvalier Beauplan. Je ne peux pas divulguer ce qui a été décidé entre nous, sénateurs, N'est-ce pas? Ansanm, je ne peux pas le divulguer. Men tu étais là. Atik 86, Atik 86. Partage de commission Beaucoup de sénateurs sont d'avis, mais Wilho Joseph veut faire une autre approche. Menm si senatè a pa an bòn sante, men senatè a te prezan jodi a la a, nou te pale avè l sou kesyon sa a. Misye pa di anyen paske l poko dakò. Pou ke li remèt komisyon an. E son manda l genyen. Non, non, je pa anko fini. Li gon manda. Tande! Se mwen ki sot mennen l lopital. Tande, Senatè Gracia! Pierre François Sildor, Repon a Wilo Jozèf. Nou gen Senatè Naon Marcélus ki manm G-7. Se yon bagay k ap diskite alenteyò di blòk G-7. n'a fait une bout de conférence des présidents pour pas dire bluffs, pour nous purement simplement entériner comme président. Et on revient dans la salle pour nous continuer séance. Tourné en dérision par le sénateur Cassis, Joseph Lambert dénonce la mauvaise foi des sénateurs de l'opposition. Plus, plus particulièrement le président, Li dwe fikse pozisyon l pou swiv avèk seyans lan. Pou swiv avèk seyans lan, pèmèt o Premye Minis ke fè deklarasyon politik jeneral li pou deba li fèt e ke Asanble a ap sanksyone l. Le Sena. Le Sena de la Repiblik. Pa kapab otaj Katinatè. Au beau milieu de la séance, Ronald Larèche allume un contre-feu. Prezidan, aprè ti eksperyans sa nou sot fè la, m estime ke Gwoup 4 la, Senatè kòlèg mwen yo pa gen volonte pou nou avanse. Cela derange en tout cas le Sénateur Nenel Cassy. Larèche, Larèche, w ap fè pwovokasyon, Larèche, w ap fè pwovokasyon sa lontan la wi. M wè gonba yo bezwen la, w ap fè pwovokasyon sa lontan. Antonio Cheramy, C'est à ce moment-là que le sénateur Évalier Beauplan, dans une longue prise de parole, tente de mobiliser tout le monde autour de la revendication de la minorité. C'est des commissions, c'est le droit. Il doit venir dans l'opposition hein? parce que pouvoir en place là, pas qu'à auto-contrôler tête, il pas qu'à Pou w kontwole tèt ou, ki sa w pral bay kòm rezilta? Fò w gen kontras kote w aksepte moun ki pa nan pouvwa a kontwole w. A un moment où tous les sénateurs sont presque sur les nerfs, Patrice Dumont ouvre une parenthèse footballistique. Mwen mande prezidan pou asanble nou an fon ti kanpe ostilite yo la a Pou nou tout preske kanpe pou nou aplodi ekip ayisyèn U 17 lan ki vient de se couvrir de tant de gloire aux Etats Unis, yo sot bat Honduras 1 a 1 e non 1 a 1 epi 4 a 3 nan penalty, yo pral nan koup du mond U 17 au Brésil tou swit la. Et de conclure? Et quand le président veut trancher pour passer à autre chose, le sénateur Charami se dirige tout droit vers son bureau. Karl Murat Quintave avertit son collègue. Finalement, le sénateur de l'Ouest saisit la cloche et débranche le micro du président, ce qui donne lieu à une manifestation improvisée. Quelques minutes après, la salle de séance devient noire